la nan moman. Jodi an se mèkredi, mèkredi 8 an septanm 2021. E jodi a nou vle reponn avèk seri de moun ki ap fè divèsyon kont moun sa yo vle fè kwè ke nan fòs revolisyonè Jenè Fò Fanmi e Alye manyen youn manyen tout nou ta gen pwoblèm ak lapolis. Jodi a revandikasyon pa nou an, nou pa gen okenn pwoblèm avèk lapolis. paske jan nou toujou di l la, non sèlman nou te polisye, men nou konnen tou polisye yo sòti nan matris pèp la. N ap jwenn polisye ki se timoun Lasalin, n ap jwenn polisye ki se timoun Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, n ap jwenn polisye ki se timoun Site Solèy, timoun Tibwa, timoun Gran Ravin, timoun Vilaj de Dye. Sa vle di polisye yo e nan matris nou yo sòti, nou pa ta ka gen pwoblèm ak polisye yo. Men sepandan, nou konnen gen de wo grade nan lapolis e ke ki resevwa kòb lan men boujwa santi, nan men boujwa kowonpi pou yo asasine mesye ki fè pati de fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye man youn man e tout. Si kounye a nou resevwa lajan pou nou asasine m, eske nou panse pandan m gen zam lan menm, m pral kanpe e ba nou asasine m? Mwen di non, m ap toujou goumen e ke non sèlman pou nou chanje peyi sa, Men n ap goumen tou pou nou rete an vi paske fòk nou ret vivan pou nou ka goumen pou n jwenn chanjman reyèl pou peyi Dayiti. E, si gon travay k ap fèt san fòs kote, san patipri, kòman fè Woudòlf Jan, Rudolph Jean, fè pati de moun ki gen manda darè dèyè l kòm moun ki patisipe nan asasinen Prezidan Jovenel Moïse? Kòman fè Samy Handal? Gen manda dèyè l kòm moun ki asasine Prezidan Jovenel Moïse. Men John Joel Joseph anndan Site Solèy la. Kòman fè dat sa a, nou poko janm tande operasyon pou arete John Joel Joseph? Nou poko janm tande operasyon e ke pou arete Badio? Nou poko tande operasyon pou arete Premye Minis Ariel Henry Paske premye minis Ariel Henry fè pati de pwoblèm nan, li fè pati de moun ki asasinen prezidan Jovenel Moïse. De menm ke nou poko ka konprann kòman fè yon moun tankou Léon Charles toujou nan tèt polis nasyonal Dayiti, pandan se tan Léon Charles ta sipoze ap reponn kesyon lajistis. Sa vle di kisa? Nou vle polisye yo e ajan yo sitou, paske se nou menm ki anndan cha blende a, men se nou menm lè nou fin travay ki dèyè yon kamyonèt, se nou ki gen yon motosiklèt, Se nou k paka peye kay. Se nou menm polisye yo ki gen tout kalite pwoblèm menm jan avèk moun ki nan katye defavorize yo. Jodi a, batay n ap mennen an, yon polisye ki lisid, yon polisye ki entèlijan, menm jan gen yon pakèt lòt polisye ki gen tan rejwenn batay sa, e ke gen yon ekip polisye ki te sipoze gen tan ap rejwenn nou. Rezon, n ap goumen mesye, n ap goumen. pou nou menm ki nan lapolis la, lè nou mouri, pou aprè 3 mwa pou yo pa koupe chèk nou. E, lè yo koupe chèk nou, madanm nou, pitit nou, manman nou, sè nou, kouzin nou, nan mache dèyè chèk la, nan direksyon jeneral lapolis la, nèg yo kouche yo. Nèg yo kouche madanm nou, yo kouche pitit nou, yo kouche manman nou, yo kouche sè nou, yo kouche kouzin nou, lè nou mouri. nan kad travay nou. Jodi a, si yon polisye malad la, li pa gen okenn bon jan lopital li ka ale, si e pa yon zanmi, yon fanmi ki ede l ekonomikman. Jodi a, si yon polisye gen pwoblèm, li pa ka peye kay, li pa gen pèsonn moun ki la pou li. Batay n ap fè a ti mesye, e batay pa nou li ye. Pa okipe moun k ap mete nou anfas fòs revolisyonè, jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, nèg k ap fè nou kwè ke. e nou anfas lapolis e ke nap tiye polisye. Pa gen bagay konsa ditou. Okontrè nap goumen pou lavi polisye yo chanje. Se menm jan nèg yo ap fè manti, nèg yo di konsa ke nou bloke anba lavil, o si son revolisyon ki tap fèt, eske se anba nou tap rete? Pou nèg kap detui nou, kap di si nou tap fè revolisyon, eske se anba nou tap rete a? M ap poze nou kesyon. Depi nou di m si Petyonvil, si Fèmat, si Laboul, si Tomasen gen pò, depi nou di m si kote sa yo gen APN, depi nou di m si kote sa yo gen tèminal, mwen menm m ap moute anwo a. Pa gen moun ki egare, pa gen moun ki sòt pou nou panse ke n ap pran pòz bay moun chèn, o revolisyon an se pou moun anba. Non. Batay se estrateji. Batay se estrateji. E n a sonje m repete sa a plizyè repriz. Le jou nou leve, nou wè lari Pòtoprens, tout bagay ap mache ladan l, se lè sa pou nou pi pridan. Paske batay sa, batay pou libere peyi a, pa gen moun ki ap fè nou kanpe sou li. Batay pou nou retire peyi a anba men boujwa santi, anba men boujwa kowonpi, anba men politisyen santi, politisyen kowonpi. Batay sa son batay ki anpil e ki ap long. Piga moun ba nou presyon ki panse ke nèg yo pat pran e pa nan 4 jou, e pat nan yon semèn, e pat nan 1 an, e pa nan 10 an nèg yo met peyi sa nan eta l ye la. Jodi a goumen pou retire peyi a nan sa l ye la, piga moun ba nou presyon nan 4 jou, nan 5 jou, nou te sipoze gentan moute kafou ayopò, nou te sipoze gentan moute dèlma, nou nap rive tout kote sa. Ou mèt kwè m. Dayè, operasyon chanpwèl la lanse. Nou lanse operasyon chanpwèl la. Lapolis, nou pa annafè avè w. Polisye yo, pa okipe moun k ap di nou annafè avèk nou. Men jodi a, batay pou libere peyi sa, pou n retire peyi anba grif Nenel Cassy, pou n retire peyi anba grif André Michel, pou n retire peyi anba manman krèy yo rele Marjorie Michel la. Fò n retire peyi anba gang tankou Youri Latortue. Fò n retire ekonomi peyi a nan men papa gang yo, chèf gang yo, Reginald Boulos. Fò n retire ekonomi peyi a nan men, ou konprann mwen, vagabon tankou Dimitri Vorbe. Tankou jounen jodi a n panse gen akò, kòmsi n tande n ap fè akò, akò pasi, akò pala. Sa vle di sa, Prezidan Jovenel Moïse mouri, Dimitri Vorbe ap retounen vin siyen kontra. Prezidan Jovenel Moïse mouri. Nou wè gen jij ki gen tan anile manda Reginald Boulos. Enben, menm jij ki anile manda Reginald Boulos lan, enben se menm jij sa a ki ta sipoze anile manda pou chak grenn moun an Ayiti e ke yo fè abi nan yon fason ou nan yon lòt. Sa vle di ki sa? Sa vle di retire manda pa retire manda, akò pa akò, chanjman pou chan, e, chanjman reyèl pou chanje peyi sa a, pou fè moun nan katye popilè yo gen aksè a bon jan dlo potab. avèk bon jan lekòl pwofesyonèl, avèk bon jan kay pou yo rete, se yon batay ki fèk kòmanse. Ankò yon fwa polis yo nou pa gen pwoblèm avèk nou, batay n ap fè a, se met kò nou sou kote pou nou ka jere pwoblèm peyi a, pou nou ka rezoud pwoblèm politisyen rabi, vagabon, gang tankou Andre Michel, pou n ka rezoud pwoblèm politisyen kowonpi, politisyen vòlè tankou Nènèl Kasi, retire kò lè n ap mache pran moun sa yo e ke pou ka ba nou chans nou e ke pou n libere peyi a. Paske gen seri de moun. Toutotan nou pa pran yo nan peyi a, nou pa retire yo nan peyi a, peyi sa pap janm chanje. Ankò yon fwa mèsi, moun kap pale a rele Jimmy Cherizier, nan non fòs revolisyonè jenèf an fanmi a liye, manyen youn manyen tout. Mèsi anpil, batay la fèk kòmanse.